Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon anpil kout bal anba la vil la polis antre nan batay ankò yn fwa la polis nasyonal dayiti a travè deplwaman plizyè inite tankou swat inite tanporè anti gang yo menm yo nan zòn bisantnè pòtoprens e nan paraj vilaj de dye se pati pou yn nouvèl jounen doperasyon eske on pe di operasyon pas ankò paske on atan. Men de tout manyè fòn di ke bagay la pa sèlman anba lavil paske nan pwent kòman zòn sa rele ankò lè w pran pwent matisan wi bò sent bènadèt je kwa ebyen fòn di ke gen anpil nèg azam yo wè k ap moute la e ke cha la li menm li antre an aksyon ebyen tande byen y a 2 aks 2 aks prensipo e ke lapolis li menm li anvi vize nan kad batay sila. Men le perimètre qu'il faut encercler se byen sa ki genyen Vilaj de Dye ladann. E pi lotre pati ki fo eseye de kontrole se byen Martisan. Paske nan premye raonn batay la, lè la polis tap voye bal anba a, fò n di ke Matisan li menm li te debloke. Menm lè sa te parèt toujou danjre wi, men nèg yo pat gen chans pou yo te vini. Poste anba a. Men, dans la journée du 11, enben fò n di ke gen yon cha ki li menm poste la nan zòn Pòtay Leyogàn, gen lòt cha ki yo menm gen fiksasyon sou Vilaj de Dye, epi sitiyasyon an nan zòn Sent Bènadèt, paske gen yon vòys ki vini an soutyen pou di sa. Mesye mwen menm m te yon kont ama a 27 n ap al fè kou Nan lekòl blan bò legliz Sen Michèl la, misye pati kouri piti, m kanpe m ap asiste nèg geto bwa k ap kouri file monte. Kouri a sot nan 27 la sou lari a, nèg tonbe a zam, nèg leve, nèg moto tonbe, machin ap kouri monte. Se te bagay tèt chaje. Mwen konn pòtèpifò lekòl nan yon ti bout anlè la, aprè l fin lage nèt. Bon dan lekòl blan tou lage pou lendi. Anvan nou bay tèt chaje, bay tèt chaje, gwo kouri. Apre sa nèg yo te vin desann tout pran manch yo nèt. Yo desann nan 27 la, yo rive jiska 17. Ou ta konnen lè w sou tèt bò Sen Michèl w ap gade yo, mwen wè gen jiska 17 mèt. Ghetto Brava wè sa yo genlè tounen. Nap kontwole zòn nou, men char la ta sanble se nan limit senkyèm oubyen bò Sen Bènadèt li ye. M pa konfime non men ta sanble se la paske nèg yo annik rimè char fèt devan m pase nèg Ti Bwa yo kouri, kouri monte devan m. Tout nèg ki pat gen zam al chache zam, nèg kouri al dèyè zam. Bagay tèt chaje. Nap swiv, nap swiv. Gen moman m te wè lari a blanch, pat gen machin ki travèse, m pa konn si yo travèse kounyè a. Bagay yo kòmanse rèd ankò anba lavil paske nou sonje gen yon tweet Hier de Windel Theodore nou te li pou ou nan emisyon nou te fè pou di ke ebyen eh ta sanble se nan garaj sa yo ale yap tounen tou de suit pou kapab deklannche ostilite a o nivo de Vilaj de Dye o nivo de Anpil Blòk. Eske nou kapab di se operasyon? Nap tann paske bal kap tire se ka pa operasyon. Eske nou konprann byen sa map di nou an? Men de tout manyè anpil moun swete ke. ebyen lapolis li menm li kapab repran kontwòl sitiyasyon an paske jan bagay la ye la a kòmanse gen bon son ki kontinye ap vin jwenn nou. Gen yon fanatik la a ki eske se lafrans oubyen chili ki li menm voye yon mesaj ban mwen ki di m RL nèg yo antre nan vilaj euh ale pote minisyon pou nèg vilaj yo. Minisyon sa yo zanmi m se bagay ki ka andomaje cha yo. Nèg yo gen pyèj ki fèt nan 5 kay pou antre nan vilaj lan kolòn mwen zanmim silteplè mwen swetew konprann sa zanmiw diw lan fanmi donk bon enben lapolis se li menm ki pral mennen operasyon se li menm ki konnen lè lap mennen operasyon Ki kote k pou pyeje paske ou pa ka pral fè operasyon nan yon zòn konsa pou pa gen deminè. A ba wi! Fò gen nèg k ap detekte kote k pa bon. Epi operasyon lapolis Vilaj de Dye se yon operasyon ki dwe fèt etap pa etap. Kòmsi ou pa ka nik rete ou di ou pral pote boure w ap antre nan Vilaj de Dye. Paske menm lè genyen nèg ki konnen sa byen penetrasyon an milye urben men fòk nèg k ap batay anfas ou a. Ou kòmanse manyen l anvan. Kòmsi ou pa fon operasyon elipòte. Paske tout operasyon ki m ta kapab di gen a wè ak penetrasyon an milye urben, fòk ou eseye gen kontwòl tout espas la, ou metrize advèsè la prèske a 50 pousan. Epi lè sa ou pral mete pye w atè pou di, ben, w ap franchi pou kapab okipe sèten. Espas. Eske nou konprann? Nou gen 2 lòt videyo nou pote pou ou la nan kad emisyon sila a kote ke Vyèj Jean Baptiste ak Pierre Juste Bianca se non manman ak pitit ki nan move kondisyon apre bandi san fwa ni lwa pran lakay yo Koridò Basya ak tout sa ki te ladan l. Nan moman zak sila a, Bianca ki se demwazèl la, enben li menm li fraktire byen grav nan ponyèt paske gen anpil moun ki pase sou li e li nesesite yon operasyon prese prese. Sila yo ki kapab ede. Ou wè chè a? Enben. Ok, wap prezante wap di nou kiyès ou ye? Non pa m se Bianca Clerjus. Mwen abite Koridò Basya. Epi pandan m lakay mwen konsa epi m tande bal, bal, bal ap pete epi. Mwen kouri epi pandan map kouri konsa m tonbe pandan m tonbe a epi moun yo pase sou menm epi yo bay men an lè yo vin ap fèm mal paran m bay mwayen pou lal lopital avèm paske kay m te rete a yo boule paran m bay mwayen m vin avèk yon doulè kap fèm mal anpil men m pa gen ase de mwayen pou lal lopital. Li pa ka dòmi le swa. Le swa se chita m chita. Dayè m pa manje. M pa gen anyen nan men m pou m viv. M plen rad sal lakay mwen la. M pa ka lave. A vle di bagay la pa bon, l pa bon, l pa bon, l pa bon pou nou. Nou pa ka al koridò Basya. Se yon estaf ki la a le swa. Pa gen kote la a pou pike zepeng. Jis m bezwen yon èd pou m al nan lari. Paske si m gon èd lan menm m fè komès, alò m ap kapab okipe pitit mwen. E nou chak k ap dòmi la a tou, si nou te gen mwayen tou, nou pa t ap vin dòmi la a, nou t ap peye yon kote, si nou te nan lari, nou t ap peye yon kote pou nou rete. A vle di la a, met non pitit mwen an grav, m pa ka mande sèl pou pitit mwen an, paske leswa se nou tout ki fè yon kò la a, ki pa gen kote pou yo dòmi. ki pa gen ki nou pa gen kote pou nou dòmi men pi gran pitit gason m nan la sa vle di moun sa yo nou pa gen mwayen m pa ka fè anyen pou timoun yo m pa ka fè anyen anyen jis n ap mande yon èd pou yo pase wè nou oim nou mande mwen menm m te konn vann pwodui alimantè m te konn vann diri lwil sipageti lèt. E gazez se sa yo m te konn vann kounye a pòt la se fèmen n fèmen m pa ka ouvè ankò m pa ka ouvè si m te ka ouvè m pa tap ka aksepte yon pitit a yon soufrans konsa nan men n mari m fèk mouri la l apèn mouri m apèn tere l a vle di mwayen an m pa gen anyen anyen anyen. Talè ou sot di w pa ka ouvè eske biznis lan toujou gen machandiz ladan l? Pòt la se pou mwen ti kay la se pou mwen l ye se fèmen l fèmen a vle di m ta bezwen ouvri pòt la epi Pou yo pran pou yo pran ka nou pou nou jwenn kote pou nou dòmi pou nou jwenn kote pou nou dòmi mwen menm baka peye kay. Men depi kilè w nan lakou sa la ou di elè w dòmi. Depi lè evedman an kòmanse a konbyen sa genyen la. Dèyè sa fè 3 mwa. 3 mwa nou la atè la tout lapli a yo la pase sou nou la ase se tout jounen yap tire nou paka pot tèt nou ale pou nal mouri e la madanm sa k sipòte nou la Alò, li ta bezwen yon èd pou nou menm ki la a paske nou pa jwenn anyen la a. Nou pa resevwa anyen ditou, ditou, ditou. Se sa k fè m al nan Karayib maten an paske mizè nou di la a gen lè yo pa pase, yo pa pase wè nou la a menm, menm, menm, menm, menm, menm, nou pa gen anyen nan men nou. E se madanm nan ki, ki, ki tanzantan lemate pou ap ba nou ti kafe, sa k te nan men l fini. Konnya la e sak fè maten an m oblije m pran radyo m pran chemen radyo pou m pa fè entèvyou pou l fè 10 an paske m pa gen anyen nan men m m blanch nou blanch nou tout ki la blanch si w konnen e manti nou tap ba ou fon w pase leswa vin jwenn nou leswa la epi wa wè ki mirak k anndan lakou sa la. Lè evènman te pase, ki bò ou te ye ou menm? M te nan koridò Basya e lakay mwen ye. Lè demwazèl la te tonbe, ou te ansanm avè l? M kouri! M kouri! Eben e kouri se bal m kouri, li pa konn kote m fè, m pa konn kote l fè e se apre nou rankontre. Men nou wè men demwazèl la l ap agrave, ou pa janm ale lopital avè l? A! M pa gen mwayen nan menm, yo met dife nan kay nou. A kisa m prale? Tout pyès mwen, tout bagay mwen boule. Nou pa, e tout moun k ap dòmi la, yo boule kay nou wi. Nou pa gen mwayen non. E la m fè kat pitit. An un mot, aktivite bandi yo lage yo de bra balanse, kisa wap mande direkteman? M di sa deja wi, nou bezwen kòb pou n al nan lari. Pou m al nan lari, m pa renmen al bay moun televize figi m, pou wap pase m sou rekran m pè l. Paske m ka travay, m gen kouray toujou, m ka travay. Nou tout k ap dòmi la a ka travay. Men nou pa gen anyen nan men nou. Nou pa gen anyen nan men nou. Alò men m gen gran gason sa la, m pa ta vwe l al etidye on metye. M li fini l lage de bra Valandie. M pa gen anyen nan men m. Tout moun sa yo la a, nou pa gen anyen nan men nou. M ap kite yon nimewo telefòn tout fwa moun vin nan ka nou. Wi, m ap kite nimewo yo. Ou mèt bay nimewo. 37 37 90 36 64. Non an se kòman? Vyèj Jan Batis. Se pitit ou a? Ou ka aple l non? Fè jus bianca. Ki jan? Fè jus bianca. Bay nimewo w la tou. Si pa m nan dichay bay. Nimewo an se 48 80 26 45. Nèg kokorat san ras yo la a kontinye ap fè dezòd o nivo di departeman de l'Artibonite. Gen yon mesaj ki rive jwenn mwen la a ki di, ebyen nèg kokorat san ras yo sou mòn nan ap fè dezòd depi maten. Yo menm di yo touye kèk moun k ap pase. Tande byen lapolis, ban m di non, mwen yon ti jan pèdi E poukisa m di konfizyon total se paske yon kote m wè lapolis li menm ap degaje l kou mèt janjak pou wè kisa l ta kapab fè, yon lòt kote se gang k ap bay pwoblèm. Bon m pa konprann anyen, m pa konprann anyen. Lapolis ban m di yon bagay, ou wè si m ap bay lapolis yon konsèy, mwen m panse ke kòm ou deja gen yon fiksasyon sou Vilaj de Dye, men ekoute mezanmi Latibonit nou pa ka lage l konsa non. Ou wè kisa Luckson te di yè nan yon voice? Sa vle di, nan peyi serye nèg sa yo pa ta dwe ap pale sou moun. Wè nèg a di w depi cha yo deplase la, li pral lave moun Ponsonde. Sa vle di se cha yo pè. Men mezanmi, si nèg yo montre yo pè cha, poukisa n pa fè yo kado on senk cha anba la a pou ap ba yo bwa kale maten, midi e swa? Ou wè nèg kokorat san ras yo gen on pote boure k fèt, nèg yo kouri! Bon mezanmi nou kite yo pran souf ankò? Mwen m pa ka konprann bagay sa yo. Si m ta nan lapolis la mesye, franchman genlè yo t ap revoke m paske mwen menm depi m ta nan operasyon, Se volume m tap bay. M pa tap kite yo pran souf menm. Bon, ou wè, bagay la kòmanse, genlè e bal ki pa genyen, oubyen wo grade ap rele nèg la pou kapab pran lòt desizyon. Bagay yo rèd wi. Bagay yo rèd. Men kite m di nou, pandan n ap pale la a, ebyen nèg yo menm ap fè planifikasyon sou Ayiti. Ou wè sa Lafrans fè l ba w disèt ti moto pou wè l pete. Sa vle di son fason pou yo di menm polisye yo degaje nou etire kò nou nan peyi a, peyi a pa pou nou, etire kò nou al nan lòt peyi, al Kanada, al Etazini, eh al nan pwogram Biden epi bay moun yo peyi yo. Osi senple ke sa. Nou pa kapab kontinye viv konsa. Men kelkeswa jan sa ye, ap toujou gen moun kap viv nan peyi sa e Bondye gen pou l di yon mo. petit ça quand même. En tout cas, merci la famille.